Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Ekoute aprè la mò de Jovenel Moïse. Ebyen gen anpil bagay kap pase nan la repiblik. E sa fè kèk mwa depi ke e anpil militan, dè fami, e dè pwòch ki yo menm konn ap foule beton an jisteman pou kapab mande ak otorite yo pou gen yon ti kras konpasyon pou kapab tande kri yo paske y a dè jan ki yo menm ekoue ki fèmen nan prizon ebyen moun sa yo yo pa janm di yon mo pou yo. Kisa ki pase ebyen ankò yon fwa jounen jodi a la gen anpil moun ki mete tèt yo deyò. Ebyen, ki al mande pou ke yo kapab lage prizonye politik yo. Eske w konnen gon seri de moun ki konn petèt fè mal, ou konn gade yo mal, pa egzanp, si yon nèg tankou Andre Michel nan prizon, sa n ap di? N ap di, a bravo! Ke nèg sa rete mouri nan prizon. Men, ou konn sa k pase? Si yon moun ènmi w, pitit li p ap ènmi w. Manman l. pap ka enmi w paske lè w wè moun sa yo retwouve yo nan yon sitiyasyon difisil w ap kapab pase men pran yo se moun nan ki te gen pwoblèm avan w men nèg isi wè bagay yo diferan wi paske m ap gade m wè Jovenel Moïse mouri bon m ta ka di nèg yo pa menm gen pitye pou pitit Jovenel Moïse yo pa gen pitye pou madanm Jovenel Moïse yo pa menm gen pitye Pou zonbi Jovenel Moïse paske jiska prezan ou wè gen de nèg k ap trete Jovenel Moïse dasasen, de kriminèl, son sanginè. Bon brèf, antouka se pou m di nou ke gen anpil moun ki nan prizon k ap manje prizon de manyè initil. Genyen de moun yo mete yon tit sou do yo kòmkwa se prizonye politik. Nèg ou bay pou nou konprann mesye. Depi nou nan prizon, se leta k pou deside pou nou. Se sak fè mwen menm m pa antre nan politik paske m konnen bèf a ke pa janbe dife. Paske dèyè ap soufri. M ap gade pou m wè. Dènyeman m t ap gade madanm Abelson gwo nèg k ap plenyen. Bagay yo kòmanse di. Lekòl pral ouvè, kòman timoun yo pral fè al lekòl. Jounen jodi a la ankò, ti gason Abelson gwo nèg la pran lari. Hein nou pral wèl nan video a kap mande pou kapab libere papal. Manman kilik se Melus. Kilik li menm yo te arete ansanm avèk Arnel Belizaire ebyen towo sa m ta kapab di se li menm ki te rele reponn manman an. Bon jounen jodi a la avan Jovenel mouri manman kilik se Melus te mande Jovenel padon pou tout sa pitit li a fèl ki pa bon. yon mannyè pou ta kapab ba l chans pou libere pitit li a paske o penitansye nasyonal se pa toutafè fasil e petèt anpe pli ta m ap vini avèk yon repòtaj ke n te deja fè sou eta sitiyasyon prizonye yo nan penitansye nasyonal donk pou di ke ebyen vwala sèjan la k ap mande pou kapab libere pwòch yo yo gen rezon èske nouvèl otorite yo ap tande kri moun sa yo ebyen Ann gade kòman sa te ye e avèk kèlke revandikasyon manifestan oubyen moun sa yo ki t al òganize yon sitin jounen jodi a devan ministè jistis ak sekirite piblik pou kapab mande minis la pou tande vwa yo. Anwo pap desann, anba pap desann. Achte mesye premye minis lan. Bon nou menm o nivo òganizasyon fòs Dèlma jounen jodi a la nou vin devan ministè de la jistis non sèlman pou nou mande arestasyon Rockefeller Vincent kòm vòlè, kòm asasen, kòm gang li pa gen dwa la nan tèt minis jistis la. Nou konnen pase misye son vòlè. Ki pran kòb nan men gang pou libere gang nou konn sa ki te pase deja nèg yo preleve san. Youn la tou se pou Renald Koudwa, an di Renald ki Renald Koudwa, dezyèman Adelson Bonèg, Jan Maxi. Se poutèt sa nou la, nou repwante pou tèt nou. Se Bèlè, plizyè lòt kote, òganizasyon de baz nou vini la jounen jodi a pou nou pou nou rele dèyè gouvènman sanginè sa k moute a konnen apre phtk se phtk se menm kontinite phtk k ap fèt. E poutèt sa nou vin la pou nou rele nan zòrèy yo pou nou di yo libere nèg sa yo prese prese pase Pase tèt dat sa, ki mal Adelson Godet te fè? Ki mal Renald G te fè? Ki mal lòt kapad yo te fè? Ariel Henry ki la, se Lèzetazini, se anbasad amerikèn ki bay li pou kapab prezève lenterè Lèzetazini. Nou mande popilasyon ayisyèn nan, bay tèt yo jistis kont Kò Gwoup, bay tèt yo jistis kont pouvwa kriminèl sa, bay tèt yo jistis kont pouvwa kowonpi sa. Paske phtk pa sèlman yon pati politik, phtk se aplikasyon plan newoliberal la an Ayiti. Kò prezan la e jounen jodi an devan ministè de la jistis. An dirèk de Sijè Lakay News. Bonjou, jodi an m prezan devan ministè de la jistis, m prezan pou tout polisye politik yo spesyalman Abel Soumgone ki pat fè anyen ditou, yo te pran li, yo pran li al mete penitensye pandan se tan l pa fè anyen, se afè politik li tap jere. Volè yo vini yo pran l. E kòm tande tou Ariel di li pral pote, li pral pote, Ariel pral pote, m tande ap fè jistis nan peyi a, li pral pote tout revandikasyon pou revandikasyon l. Jan m wè Ariel la la, li ka met jistis nan peyi sa. On peyi nèg yo pran l yo kraze l, Jovenel Moïse kraze peyi a tout nèg yo. Kounye a la m tande li pral met jistis. E Ariel, m pap ba w manti, nèg k ap pale avè w la ou konnen l trè byen, papa w, papa w, papa w, papa w mouri, ou ranplase papa w. Bat pou yo pa tiye w menm jan w wè yo tiye Jovenel la. Kòm e nou k touye Jovenel. Bat pou pa mouri menm jan avèl tande nou pa nan eleksyon avèw menm premye pou ede pou fè pitit la pitit pa lou pale lou el pa vle tande w e nan evòl el ap sòti se lagel nan lari a jovenel pèp la di ariel pèp la di pa bezwen nou pa nan eleksyon avèw nou pa rekonè tou e vòlò yo ki te peye w pou vòlè menm jan ak jovenel ou wè jovenel avan l mouri bay nou tout dechaj nou tout se vòlè pral al li ba nou okipe tout plas an nan peyi a. Pou dad okipe tout plas anndan peyi a e m tande m tande yon ki rele Gary Bodeau ki te vòlè 300 mil dola anba pou kafe ak dlo a m pral pran Jovenel Moise antanke yon sen li mete l nan kivèt l ap lave l li bal swavitè li bal kloròks kòm si m tande yo Jovenel te nan mitan pèp kijan Jovenel te nan mitan pèp la e pou pèp li mouri. eleksyon. Mwen menm kòm m pa ka pou Marnel m pa ka di anyen. Kilik mwen genyen se li k tout mwen. Se kilik ki manje m, se li k rad mwen, se li k kay mwen, se li k tout bagay pou mwen. Kilik se zantray mwen. Kilik pa yon vakabon, kilik se yon lòm ti pèp li ye. Kilik se moun k ap mete moun nan travay. Avan yo arete kilik la, kilik met 68 moun nan prizon e nan travay. Lè l fini. Kili gen timoun li peye lekòl pou yo, gen timoun ane sa k pa al lekòl. Tout lajounen y ap vin mande m kilè Kili k ap lage pou Kili k regle afè lekòl yo. Mwen menm wi, m bay 68 moun travay, Kili k son papa li ye nan Kafou Benson. Kòman ou rele madam? Madam Janvier Pierre, manman Pierre Kili k se Meli. Li pa papa m ankò. M pa kapab ankò kounye a, m vin mande premye minis mwen an yon chans pou premye minis mwen an di yon mo pou mwen paske yon granmoun cheve tèt blanch mwen ye, m pa gen anyen nan men m ankò, m pa ka depanse ankò, m pa ka mache ankò, m pran gaz, yo tire, Letènèl sere m, m pa pran katouch. Men kounye a m santi m bouke, m pa kapab. Kounye a mwen menm map madrese m avè premye minis mwen an, map mande premye minis mwen an pou l di yon mo pou mwen, pou l delivre pitit mwen an. Se konsa sa te ye devan ministè jistis ak sekirite piblik, ebyen eske otorite yo ap di yon mo pou moun sa yo paske gen anpil nan yo sitiyasyon yo grav men ekoute mesye l ministre si genyen prizonye politik ki kapab jwenn liberasyon men gon pakèt moun tou yo menm Yo te arete yo nan Arimay. Paske gon polisye k te mouri yo tap pase nan zòn nan yo arete yo pat konnen yo nan penitansye paske yo tap joure yon moun yo tap goumen yon moun yo nan penitansye yo san dosye yo bliye yo eske sa a tou li pa fè pati detansyon prevantiv pwolonje a paske dènye fwa ke nou te ale nan penitansye nasyonal ilya un tip ki li menm fè nou konnen li la depi 14 an men poukisa Paske te gen yon dezòd ki fèt kote a, li t ap pase. Yo arete l. Depi lè sa a, yo tou bliye l nan prizon. Ebyen, Ayiti se yon peyi tèt anba. Se nan tout bagay yo pou n korije epi pou peyi sa a anfen kapab demare. Mèsi bokou la fami. Kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti poz ble a pou nou di ke vous appréciez le travail. Epi apre, qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!